Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon mwen vin pale nou la de 2 dosye alò 2 dosye ki konsène izo vilaj de Dye men jis avan ke mwen kòmanse fòm di nou ke Mwen gen anpil moun kap relem kap mandem enfòmasyon sou ti pitit 10 ans an avèk bak surèt la. M gon premye moun ki nan peyi Canada ki deja voye 5000 goud pou li. E gen anpil lòt moun yo menm ki vle voye kichòy. Men ekoute, m pa kab ranmase kòb san m pa genyen kontak ak youn nan fanmi an. Map mande kelkeswa moun ki genyen kontak ak fanmi ti pitit sa, Oubyen ti pitit sa li menm tou si l gen chans tande emisyon an li kapab kontakte m sou 33 26 64 20 tande byen wi fanmi ti pitit 10 an kapab rele nou oubyen pitit la li menm li chache yon telefòn rele nou antre an kontak avèk nou pou n kapab kanalize ti kichòy n ap jwenn pou li yo paske gen anpil moun ki ta swete bay kichòy ebyen. Nou poko kapab resevwa anyen pou li. Brèf, e genyen yon sitwayen ki voye yon videyo ban mwen. Videyo sa a lè m gade sou li m wè se Izo Vilaj de Dye. Ki sa k pase? Sanble s on videyo k ap monte. Montaj yon videyo. E pi, alò fò m di nou ke la videyo sa dire 18 segond. Humm tèt chaje wi la. Izo pami euh banm gade byen pou m wè y a 3 fam gen yon premye fanm ki nan kwen se tèt bagay ki sou yo gen gen bout chòt sou yo gen ki gen bikini m konnen m pa konn bagay yo byen gen ki avèk bout sabo nan pye yo gen ki avèk tenis men se yon video m ta kapab di vizaj maske kò Son se preske dekolte epi yap enjoy ben sa va petet fè lobjè d'une video mizikal men banm di nou byen eske nou konnen lobey manke pete alò nan video sa ki dire 18 segond fòm di nou byen ke gen yon towo k avek yon gwo bout bagay nan men li epi jan map gade a la m gen presyon ke genlè son katouch ki pati. Obyen swa misye tire yon katouch epi zam nan pati nan menl sa w tande a la m wè gon pakèt bagay ki pati atè a se bleng bleng bleng bleng eske se bal yo ye paske m paka konprann obyen se dinamit ki yo menm kap pete atè a la mwen konnen malgre tou sa al gou wè video sa la gade byen pou wè sou video a alò m pa konnen si youtube ap sansire li mezanmi jan m mete l la la youtube gade wè blow blow blow. M pa kwè se bal non. Gade Izo kanpe byen vag pou kont li. Ou konn sak fè Izo kanpe? Medam yo kouri paske yo menm yo pa gen po. Menm lè se pat bal ou konprann men medam sa yo oblije kouri paske yo menm yo pa gen po. Men Izo li menm li pa pè ti sa pa vre? Se pou m di nou ke leta si w gon batay wap mennen mennen l byen paske ou annafè avèk yon seri de nèg m ta kapab di se po kayiman. Sa vle di e sa e bon po kayèt la. Sa vle di bal ki pou. Rive sou nèg sa yo ebyen m pa konnen nou konn bayo pase m nou konnen se mistik ki batay avèk mistik donk se bon bal pou nou gen pou yo men gon lòt kesyon m ap poze tèt mwen kèlkeswa politik ou wè k ap fèt izo ap toujou jwenn fanm pou al trip avè l. Ti lapli ap toujou jwenn fanm pou al tchuip avè l. Lòt sòlda kèlkeswa lòt kote a, kit li nan je nèf oubyen je pèp, y ap toujou jwenn fanm pou al tchuip avè yo. Paske, fanm yo m ta kapab di se tankou se atis yo ye. Jodi a ou tcheke atis sa l gen dwa di w bon, vu pwoblèm ki genyen la a m p ap jwe, m p ap kapab. Men gen 2 atis ou rele tou li se tout on plezi pou li pou l al jwe pou Izo Vilaj de Dye. Se tout on plezi pou li pou l al jwe pou Krisla nan Ti Bwa. Se tout on plezi pou li pou l al jwe pou Ti Lapli nan Gran Ravin. Men konsa tou, fanm ki serye an, ki li menm respekte tèt li an, li gen dwa pa vini la. Ou pa konprann non. Men mesye, jan m ap gade la mesye. Kòmsi Izo jwenn tout moun sa yo la k ap vin ba l kraze nan Vilaj la? Tèt chaje! Tèt chaje! Bon e pandan izo ap fete fò n di izo ap oblije veye kòl paske yo pral pote boure sou li an gwo bout bèt paske banm di nou bagay nèg je nèf yo ap prepare yon bagay pou izo la e yap bay izo yon wach manman se pa ti wach manman ou konn poukisa. Batay ki te genyen dènyeman kont Gabriel la, lè yo prèske pran Gabriel, Gabriel pa rete anyen ankò. O pwen ke gen enfòmasyon ki te kouri vin jwenn mwen kòm kwa gen anpil moun nan Brooklyn nan ki te gentan ap monte drapo blan pou mande lapè. Nèg yo prèske pran Gabriel mesye. Sa w tande a la Izo voye de twa chen anraje, nèg yo pran lanmè a la epi yo vin. Yo vin sove Gabriel. Ebyen fò n di ke pandan nèg y ap ranje kò yo la pou y al. atake Gabriel men li sanble premye atak la se Izo k pral jwenn li. Izo kapab jwenn yon operasyon miskle swa nan blòk Matisan paske dènyeman ou wè nèg yo te fè yon va sou li nan blòk Lajwa avèk 4 la ebyen fwa sa m ta kapab di bagay la kapab pi miskle. Lè yo fin fè atak sila kounye a yo pral pote boure sou Gabriel an gwo bout bèt paske depi yo vare sou Gabriel moun ki pi pre pou al pote Gabriel sekou lan li pa lòt ke Izo eske n konprann kounye a kòm nèg yo wè se Izo ki prensipal obstak yo ebyen kounye a gon preparasyon k ap fèt la pou yo pote boure sou Izo an gwo bout bèt men Izo li menm ki konnen sa tou. Izo deja prepare pou lap tann. Bagay yo red wi la. Bagay yo pral red. E fom di nou ke m pral kite nou avek 2 minis. Men m pa bann manti gen minis ki led anpil wi. Yo pral fon bon tan ap pale. Minis kilti yo lan se Emily Prophète. Alò l pral di kisa l fè depi lè l moute nan gouvènman sa a. Men gen yon lòt minis, ça va vous faire rire antouka, m pa konnen si gen nan nou la ki konn ap gade, kòman fim nan rele ankò, Le Seigneur des Anneaux kòmsa. Ebyen minis sa a ki se minis agrikilti, li sanble avèk, m ta kapab di Smiagol. Sa w wè Kinkane pèsonaj sanble a zonbi a. Enben son yon veritab espès de smiyagòl minis agrikilti la sanble. Lè de, ils étaient à l'émission Haïti Débat, yo tap diskite sou plan gouvènman an, sou sa yo gen pou yo fè e sou sa yo deja fè. Map kite nou avèk yo epi aprè nap tounen pou nou kapab boukle. Non pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. Pale de pakou m, mwen se yon, mwen fòme nan Faculté d'Agronomie et de Médecine Vétérinaire a Damien, pwomosyon 81, 85. Lè m fèk fin soti, lè m fin diplome nan fakilte a, premye pòs ke m te okipe se te o nivo di, tou dabò al fè rezidans, Fin apre rezid m t ale nan yon pwojè ki te rele pwojè forestye nasyonal se yon pwojè ki te gen finansman bank mondyal m raple sa e plizyè m okipe m te okipe plizyè pòs nan pwojè sa pa la swit kòm asistan answit kòm direktè de sant forestye. Paske se te yon pwojè t ap sitou milite nan domèn rebwazman eksetera. Donk, palasuit, m pase, dizon m pase senkan nan pwojè sa a. Palasuit, mwen deplase, m te di bon, m pral bay sèvis nan yon ti jan deyò tou. Sètèsi ke. Aprè, m al travay nan pwojè de òganizasyon entènasyono yo. Donk gen plizyè tip òganizasyon entènasyonal ke m te bay sèvis mwen. E m bay sèvis sa pandan apeprè ant kenz e sèz, ant kenz e diset an kòmsa. Donk m pa bezwen site non yo la pou pa fè patikilarite. E aprè tan sa a, mwen retounen nan ministè an 2009. e apati de 2009 mwen te retounen kòm direktè departemantal agrikòl du centre dadi mwen te o nivo du plato santral m tap travay kòm direktè departemantal e de 2009 a 2013 2012 mwen retounen yo transfere m o nivo santral donk mwen o nivo on inite ke rele inite de kowòdinasyon dè direksyon departemantal sa vle di ke nan peyi a o nivo agrikilti on diviz le peyi nan menm gen 10 direksyon depatemantal kòm ya 10 direksyon 10 depateman jewografik donk mwen se mwen menm ki tap fè kowòdinasyon o nivo de direktè de direksyon depatemantal e 6 mwa apre pòs sa yo nomem minis. Ok bon trè byen la nou gentan rive se mesye ministre donk se paske ou konnen sitiyasyon peyi an tèlman difisil li difisil pou ke nou ta deja konnen ou pa rapò avèk aksyon agrikilti kap poze grangou pwoblèm mentnan pandan ou rive demen ap fè 1 nan di nou ki aksyon ki poze nan ministè sa a ki gen rapò ak misyon ministè la. pandan ou fè ou se manb gouvèneman depi lè ou rive e demen ap fè w 1 an. Avèk Avan m reponn a kesyon sa a, m ap tou di w lè w gade pakou pa mwen antan ke jodi a kòm minis, pakou ke m te fè avan m te rive, sè ke sè ke mwen te santi m plis ou arme e paske mwen fon eksperyans tou dabò o nivo leta e o nivo ministè de lagrikilti e answit mwen fon eksperyans o nivo de zòganizasyon entènasyonal donk lè m pran 2 eksperyans sa yo bon m panse ke sa pèmèt mwen kapab apreyande plis ou mwen agrikilti agrikilti peyi a. Donk m panse eksperyans sa yo, yo sèvi m pou jodi a la ke nan pòs ke mwen ye a. Dakò. Alò, men tankou lakesyon. Wi. Lakesyon pou. Sa l pèmèt ke w poze kòm aksyon, kòm bilan pandan 1 an. Bon, an tèm, tou dabò avan, ou te di mwen lòt bagay, avan se misyon, ki misyon ministè a? Ministè dagrikilti, m ta kapab di, li gon ansanm de misyon. E premye misyon nou an prensip, se rive bay popilasyon an manje. Nou pa bezwen konnen, kòman n ap fè l, Kijan nap fèl fòk popilasyon an manje paske moun manje chak jou pa vre ahh moun manje chak jou e sa se yon defi yon gwo defi ke li ye pa konprann ke se ministè a pou kont li ki kapab fè e rezoud pwoblèm sa ki kapab leve defi a. Kòman w degaje w nan misyon sa depi lè w rive pandan 1 an? bay popilasyon an manje. Bon, pou m byen reponn ou kesyon sa w di la ankò, fò m ta mete w nan kontèks ke nou ye aktyèlman. Ok. Ou konnen, pandan nou rive 21 jiyè, tou dabò, o nivo finansyè, nou jwenn yon ministè ki genyen apeprè, ki te gentan depanse, paske nou rive an jiyè, te rete apeprè out, septanm pou egzèsis fiskal la fini. Nou jwenn apeprè yon ministè ki te gentan depanse prè de 80 pousan bidjè de fonksyonman l. Plis ke 80 pousan de bidjè de fonksyonman l. An byen, an byen. Padon? An byen. Yo byen depanse. Non, mwen di w, mwen jwenn, sa di ke yo gentan depanse 80 pousan. Donk sa vle di ke si bidjè a te otou de 3 mil, bon dizon se apeprè Se apeprè, lè nou gade balans finans ki te rete a, se apeprè 1 milyon. 1 milyon e kèk, m pa gen chif yo la egzakteman. Goud? 1 milyon goud ki rete? 1 milyon, apeprè 1 milyon epi prèske 2 milyon goud. Apeprè te rete. 1 milya de goud. Ok? Milya? Non, sa vle di ke si se bidjè ministè a, se otou de 3 milya li ye, yo te depanse apeprè 80 pousan. E la, se te ankor, an gro problem, paske ke, on e tapen arve, e, Euh, et puis, tremblement de terre venu, toute zone sud là, frappée par tremblement. Les trois départements que nous considérons comme départements, c'est des départements très importants pour le pays en termes de production, Sitou yanm, bannann etc. An tèm de pwodiksyon e veritab etc. Donk sa son lòt pwoblèm. E twazyèm pwoblèm, se lensekirite ki te vin frap vini. Ensekirite, wout matisan bloke, menm lè te gen yon posibilite pou zòn sid la pou pwodiksyon an ta travèse vin pòtoprens, ebyen la, Yo pat ka travèse. E jiska prezan non gen pwob agrikilti la li viktim anpil de pwoblèm de pwoblematik sa. E ensekirite an prezan jiska jodi a. Jisteman. Donk si n ta an rezime, le ministè de lagrikilti depi lè w rive pandan ennan e selon jan w sot fè l, nou frape pa pwoblèm politik, ensekirite e donk le bilan pou ennan se ministè lan te gen difikilte. Non, gen difikilte men an depi de tou Se responsab non ye, nou oblije travay. Bon, ki sa w te fè pandan 1 an kòm travay? M poko fini avèk pwoblèm yo, eskize m. Pwoblèm yo anpil. Bon lòt pwoblematik ankò. Riske pran tout emisyon an la n ap enivere. Sè le kontèks mondyal. Ok. Kontèks mondyal, agrikilti l sèvi avèk entran. E gen de entran ke nou menm nou pa fabrike an Ayiti. Pa egzanp, si n ap pran angrè, lè zangrè, si n ap pran lè semans marechè, E lè ensektisid, lè pestisid, tout bagay sa yo se enpòte, an prensip nou enpòte yo menm si gen kèk pestisid natirèl ke nou menm nou kapab fabrike, donk se de problèm. Se otan de kontrent ki pèmèt, ki te dizon andikape agrikilti la e jiska prezan kòm ou sot di l la agrikilti la nou twouve ke li andikape mentnan kisa k fèt an tèm de reyalizasyon nou genyen yon chans kanmenm alò nou te eksplwate de finansman. Se lè finansman o nivo entènasyonal, des acteurs ki entèvenu, tankou, bon, m gen dwa, m kapab pran, pèmèt mwen le dwa ke m site kèk, paske tèlman apò yo sibstansyèl, pa egzanp, si n ap pran des acteurs kòm la Bank Mondyal, kòm, dizon, la bid, kòm dizon nou gen dwa pran IK, la FAO, eksetera, pou nou site ke sela, m pa vle fè jalouzi, men yo te gen kèk apò ki bay nan sans sa, se sa k fè gen kèk reyalizasyon ki fèt, swat nan zòn penensil sid la, Lanbasad Taiwan ki atravè yon pwojè repons yo bay yon apui nan plenn Latibonit la, yo bay apui tou nan le gran Sid, yo bay yon apui nan le Nò e le Nòdès pa la pwodiksyon de semans de ri. Donk an fèt nou tou mize sou aksyon sa yo menm lè leta Li te genyen de difikilte pou vrèman enjekte de fon o nivo ministè a, men nou te itilize fon sa yo a bon esyan pou nou te kapab bay yon apui bon gre mal gre. Bon, e pa gen pwoblèm, n ap retounen sou minis, pwiske n ap fè la tour de wol, paske se nou menm ki ap prezante bilan nou, se pa mwen menm sèlman la pou m pèmèt ke. Dat sa yo pa aksepte ke n komemore yo. Kòman ou prevwa atravè politik ke w genyen nan ministè lan e ou o sen di gouvèneman, kòman w kominike pou n rive jere kesyon kilti lan pou ke politisyen konprann ke lakilti è trè enpòtant e ke n pa ka pase dat yo anba pye, komemorasyon, kòman n ap rive respekte dat sa yo? En fait, c'est toute l'idée année de la belle amour humaine. année de la belle amour humaine, il y a plusieurs volets. Il y a et, partage du savoir, cohésion nationale, euh, protection du patrimoine, éducation citoyenne, qui c'est un gros morceau, question uh-huh. éducation à la citoyenneté et gestion des risques et désastres, protection de l'environnement. Et nous fait un pile campagne, particulièrement à travers les médias sociaux, pou nou di e dat sa yo, yo yo dwe e transande diferans ki ka egziste nan yon popilasyon. Pa egzanp, Etazini, kèlkeswa pwoblèm ki genyen an, ou pa pral wè de moun deside yo sot nan lari yo di 4 jiyè p ap fete, Paske yo pa dakò avèk tèl gouvènman, avèk tèl tip de pouvwa ki la. Donk gen de bagay ki dwe transande e diferans ki genyen e dwe gen diferans nan yon popilasyon paske fòk gen deba, fòk gen chanjman de pèsonèl politik, fòk fòk moun youn ak lòt pa dakò youn ak lòt. Nou pa ka pa gen okenn sosyete kote tout bagay lis. Donk nou fè anpil kanpay pou pote lide sa yo sou edikasyon sitwayèn. E youn nan bagay nou fè nan Ministè Kilti e avèk Ministè Edikasyon Nasyonal nan kad Année de la Belle Amour Humaine nan, an deyò de kanpay sistematik e nan medya sosyo e nou sponsorize de konteni. Pa egzanp, nou pale anpil de Catherine Flon ane sa a, paske ane sa a se 250 an nesans Catherine Flon e Akayè. Nou pale anpil de Jacques Stephen Alexis. Nou jodn pou di gen 18 me nou pral pale anpil de 17 oktob de 18 novanb men nou rele 2 asosyasyon se 2 asosyasyon ki tout kote nan peyi a sètadi wap jwenn ki mirebalè wap jwenn ki jakmèl ki jeremi ki okay ki gonayiv ki okap donk nap avanse sou 2 lòt asosyasyon ankò. Nou di yo, ok, pwojè sa a Ministè Kilti pa ka pote l pou kont li, piske nou menm nou pi pre moun yo, nou pi pre popilasyon an. Gen de asosyasyon ki gen ventan, vennsenk an y ap travay nan popilasyon an, yo fè sa yo kapab. Yo pa gen mwayen, men yo fè de ti festival, yo fè de konkou lekti, yo fè de konkou de dans. Nou. fè asosyasyon sa yo vin jwenn nou, nou siyen yon pwotokòl avè yo e nou di yo, men sa nou, men kòman nou wè kesyon ministè kilti, kesyon lakilti nan peyi a. Donk, nou envite nou vin pote lide sa yo pou nan komin yo, lide sa yo, moun yo tande pale de yo, pa egzanp, kesyon pwoteksyon di patrimwàn nan se yon kesyon fondamantal, paske patrimwàn bati nou an li an danje, paske. Anpil nan konpatriyòt nou yo pa konnen enpòtans patrimwàn bati a. Paske lè gen yon patrimwàn nan yon peyi, Leta ap mete de bagay an èv, de politik piblik an èv pou pwoteje patrimwàn yo. Men si moun ki nan vwazinaj patrimwàn sa yo patikilyèman yo pa sansibilize sou kesyon patrimwàn nan, sa pa vle di anyen. Paske leta pa ka mete yon jandam dèyè chak do, chak grenn moun pou di yo, lè w fin bwè nan yon boutèy plastik ou pa ka voye l nan Fò Jak la, ou pa ka voye l nan Fò Aleksann nan, ou pa ka lage l atè nan Sitadèl la. Donk gon yon priz de konsyans ki pou fèt atravè yon sansibilizasyon. Donk nou mande asosyasyon sa yo ede nou pote lide sa yo. Sètadi dè sansibilizasyon a la pwoteksyon di patrimwàn. Le patrimwàn bati, kòman pou nou pwoteje yo, kòman pou n, kòman pou nou wè patrimwàn yo, kòman pou nou viv avèk patrimwàn yo. Paske se nou ki ka pwoteje patrimwàn yo. Donk nou siyen yon pwotokòl avèk asosyasyon sa a, sa yo ki kon, ki genyen eleman sa yo ladan l, imanism, sa a nou, n al chèche l dirèkteman nan Jacques Stephen Alexis, la, la belle amour humaine. Paske lè nou di se l'année de la belle amour humaine, la belle amour humaine s on tèks Jacques Stephen Alexis te ekri an 1957 pou li di de zanmi l e pou l swete yo la bòn ane e pou l soulve yon sèten nonb de kesyon imèn ke tout moun ta dwe reflechi avè yo, imanism, demokrasi, vivre ensemble, kesyon ras, kesyon endepandans, kesyon jan nou abite planèt la. Donk nou di asosyasyon sa yo men fèy de wout la, imanism, demokrasi, équité de genre, vivre ensemble, protection des, risques, contre les risques et les désastres, éducation à la citoyenneté et, protection sociale. Mhm. Donc, toute une série de thèmes fondamentaux qui traversaient la vie nous chaque jour et qui mettaient nous face à des défis que nous-mêmes, comme citoyens et citoyens, n'ont pas qu'à lever. Oh. Parce que nous butaient à toute une série de contradictions qui Lè yo sanble kontradiksyon, men, lè w gade ki sa yo ye, e ki sa nou reprezante sou latè kòm Ayisyen, ki se premye pèp, pèp nwa ki vin endepandan, ki sa yo reprezante pa rapò a lavi chak jou, sètadi, yon 18 me, depi kat senk an, li pa reprezante anyen pou Ayisyen. Sètadi, 18 me a avèk 17 oktòb la, ou wè yon pakèt moun nan lari, Machin kraze epi tout deba yo konfiske pou nou pale, petèt se de sijè ki enpòtan, men èske li yo vo lapèn pou nou bòykote 18 me a, pou nou bòykote 17 oktòb la? Ki sa k pou fè on Ayisyen jodi a pa pale de Desalin? Kontradiksyon yo yo egziste, fò nou pale de yo, fò n pale de sa k pa mache. Petèt ke tout moun gen rezon, men jou sa a fò nou pale de Desalin, fò nou pale de Vètyè. Egzakteman. Madam la Minis, ou pale de protection du patrimoine et en fait, euh, enfin, question patrimoine hein, en Haïti, tout le monde connaît qui comme si Mounio pas bien comprendre, pas maîtriser question, hein, ou bien au niveau de la gestion du patrimoine. Est-ce que dans le concret, bien de accompagnement qui baille à des groupes de recherche, dans le concret, hein, qui pour identifier un ensemble de patrimoine culturel, qui peut même permettre que encourager question du tourisme, la donne sur son tourisme alternatif, Est-ce que gen dan le concret et pendant présent, Èske gen kontinuite k ap fèt, si sa te deja fèt deja, an yon ansanm de centre de recherche, de moun ki, oubyen de spesyalis nan patrimwàn, pa egzanp, sitou, tèm sa a? Oubyen se de pwojè, se de pèspektiv ke w genyen, ke w ap prezante nou, men dan le konkrè, poko genyen vrèman de bagay ki fèt? Dan le konkrè, gen de bagay ki fèt, e depi dèzane. Lè w pran kreyasyon Institut de sauvegarde du patrimoine national, ISPAN, E gen yon pakèt respon, gen yon pakèt responsabilite. Avèk de mègre mwayen. Avèk de mègre mwayen, men e gen, nou fèk genyen yon plan de jesyon di Park Nasyonal Istorik. Le Park Nasyonal Istorik se sitadèl san sousi Milo. Donk gen yon plan de jesyon de park la. E kòm nou konnen depi 1982 park sa li klase patrimwàn mondyal. Patrimoine de l'humanité. Donk gon plan de gestion, gen sa Okap yo rele yon AGP, yon Autorité de Gestion du Parc. Donk chak jou gen de bagay ki fèt pou la protection du patrimoine bati. De maigres moyens certes, men se tout peyi a k ap fonksyone avèk de maigres moyens. Pa gen okenn rezon pou gen de maigres moyens pou ministè Éducation, pou ministè Santé pou ta genyen de moyens très gras domèn sa a byen, ki li e ki ekri sou sa, kounye a kòman ou pral montre moun yo ke lè yo di ministè de la culture, yo pa wè kanaval sèlman? Kòman kounye a w ap pèmèt ke moun yo wè ke, pa egzanp, le Plateau Central, yonn nan kote ke moun kòmanse ka ale, oubyen, anfen, se vre ke pou lenstan moun prèske pa ka ale, men ou kapab fè yon trio, ou di ou genyen Sodo, ou genyen nan kafe Laskawobas ou genyen Basen Zim, ou fè trio sa a ki di ke sa Se de bagay pou nou pwoteje, y a osi lanviwònman pou ke nou pa kòmsi bliye yo e ke se pa sèlman nou tann chak, menm si kanaval lan te yon ti jan, ane sa bagay yo te yon ti jan konplike, men pou lè yo di kilti epi tout moun di kanaval. An fèt, mwen di l nan debi entèvansyon an, se gen anpil moun ki di ministè kilti se kanaval, se rara, se fèt patwonal. Yo wè kanaval la vizib paske se sa nou rele yon evènman devoratè. Sètadi se yon evènman ki fè anpil bwi, ki konsome anpil kòb, men ministè kilti se pi gwo finansè lakilti sou teritwa nasyonal la. Sètadi gen yon kòb ki envesti nan kanaval e nou trè fyè de pote kanaval la. Nou trè fyè de pote Rara, m sot di sa, Rara se pi gwo selebrasyon, pi gwo fèt ki pi ankre, ki pi ansyen nan kilti ayisyèn kote depi sou abitasyon kote t gen de moun ki te redui an esklavaj, yo te fè Rara. Kanaval la gen yon ekonomi otou de li, li gen bwi, li gen mizik, tout radyo ladann moun wè l. Men ministè kilti se pa rara a kanaval e li pat janm kanaval avèk rara. Ministè kilti se pi gwo finansè lakilti, sètadi ministè kilti pa pati prenant nan tout evènman kiltirèl k ap fèt nan peyi a. Ke evènman sa a konsène liv, ke l konsène dans, ke l konsène kesyon dizayn, ke l konsène kesyon kuizin, Tout sa ki gen rapò avèk lakilti, ministè kilti patisipe ladan l. Se vre gen de fay paske ministè kilti pa janm pran lapèn nan fen ane a men n ap rezoud sa nan fen ane sa a pou di men ki men ki kòb li enjekte nan lakilti. E ou ka gade tout afich k ap sikile Nan kesyon kilti, w ap wè logo Ministè Kilti ladan l. Ministè Kilti patisipe anpil atravè enstitisyon otonòm ni yo nan devlopman lakilti, nan finansman lakilti. E, ISPAN se Ministè Kilti tou. ISPAN okipe l anpil de patrimwàn, patrimwàn bati, onsantan, e Biwo Nasyonal d'Ethnologie okipe l anpil de patrimwàn qui c'est qui dans ah. qui qui, université l'État. Mm-hmm. Donc n'a développé des, des, partenariats et ministère culture tout a travaillé sous question la route de l'esclave avec le comité scientifique route de l'esclave pour occuper de de bois caïman de soulèvement général des esclaves. Ministère culture dans Tout, tout, tout nervu yo, tout branch kesyon ki okipe de la kilti an Ayiti. Kanaval la se yon epouvantay li ye, tout moun wè l, tout moun pale de li, li gen anpil challenge, li gen anpil chire pit, li devoratè, men le minis, men se yon ti moman li ye nan ane a pa rapò a sa pou akonpanye peyizan nan kesyon travay, pa egzanp ODV a, kesyon angrè, kòman n rive jere sa, paske kanmenm odela de tout pwoblèm ki gen la yo, vous êtes le ministre de l'agriculture et kesyon manje an ou te di l, bay pèp lan manje se yonn nan misyon prensipal de ministère de l'agriculture, donk èske ou rive bouje kanmenm ki se, m ta kapab di, se poumon peyi a o nivo pwodiksyon. Se la nou gen pi gwo sistèm irigasyon, paske pou fè agrikilti, non sèlman ou bezwen tè, ou bezwen dlo, ou bezwen sem, ou bezwen entran yo. E le fè ke nan Vale de l'Artibonite, ki gen sistèm irigasyon, ODVA, nou gen apeprè 40 mil kilo, 40 mil ektar de tè. Nan 40 mil ektar de tè la, si nou ta, daprè tout previzyon, tout etid ki fèt, si nou ta mete tout 40, ant 32 e 40 mil ektar la, si nou ta mete l an valè, nòmalman peyi a ta sipoze gen diri pou l ta bay. popilasyon an konsome. Mentnan, avèk yon ansanm de kontrent, evidamman, donk se kontrent yo, o fur et à mesure, n ap wè si nou kapab leve. Aktyèlman, travay, sa nou fè, sa n ap fè la, pa egzanp, ODVA, pi gwo pwoblèm ki genyen nan ODVA e ke n ap eseye wè si nou kapab kontrenn, se lè sistèm irigasyon an te fèt, Leta te gen angajman l pou l fè kiraj dè kano dirigasyon e dè dren. Sètadi, si ou antre nan Vale Odeve a, w ap wè gen baraj kano a. Alò, enpe an amon ou gen Pelig di kote de Plato Santral ki ap jere dlo a pou pwodui elektrisite. Men pandansetan l ap jere dlo a, O nivo de la vale de l'Artibonite, nan zòn Kano a, genyen le baraj de Kano. Se baraj Kano a jisteman ki nap, se la pou gen, pou kontwole dlo, dlo kap al nan kanal irigasyon yo. Donk. E la, yn fwa ke kanal irigasyon yo, yo desèvi pa lwo dirigasyon, ebyen, tout lòt kanal yo, yo le plis ou konnen, dlo lapli, le fè ke tè, tout tè nan mòn yo ap degrade, ebyen dlo ki, dlo rivyè ki desann yo, yo pote de sediman. Epi se sediman sa yo dèfwa ki al bay pwoblèm nan kanal irigasyon e nan kanal de drenaj yo. Donk aktyèlman, tout diskisyon ke nou fè atravè avèk le gouvèneman, ebyen gen apwi k ap bay pou nou pèmèt kano dirigasyon yo swa mekanikman oubyen a la men pou n ap kire yo la. Aktyèlman, nou gen pli, gen 3 ou 4 chantye ki, malerezman m pap gen tan pran chantye yo pou m ta gen tan eksplike, gen 3 ou 4 chantye ki an an aktivite. Pa egzanp, nou gen 2 chantye ki sou 2 dune, ki ap pral ant 3000 a 4000 kanal ki al wouze tè 2 dune, gen kanal Desalin, eksetera. ki nap fè kiraj mekanik pou pèmèt ke moun yo jwenn dlo dirigasyon e dezyèm travay kap fèt nan latibonit la se de wout zagrikòl nou eseye byen ou mal avèk lè Lè le materyèl don dispoze ou deve a, ebyen non eseye pa egzanp pèmèt ke reparasyon kèk wout fèt. Men gon konsta nou kòmanse ap obsève, se ke la dyaspora ayisyèn yo ede. Si pa egzanp gon travay kap fèt, yo menm yo kontribye a ede kiraj oubyen wout agrikòl sa yo, kote moun yo pa ka pase, gendwa gon rekòt diri yo pa ka travèse, ebyen moun yo kòmanse enplike yo nan bay bourad pou swa kiraj oubyen reparasyon de wouts agrikòl nan vale a. Donk sa. Fòk nou obtyen pou nou te souliye li paske se yon aksyon ki ase enteresan lòske moun yo, yo menm yo kontribye a patisipe nan pwogram yo. Se vre ke leta, les moyens sont faibles, men le minimum ke nou kapab fè avèk popilasyon an, pa gen, m panse ke se deja, se deja byen. Otre pwoblèm, alò pa otre pwoblèm men nou konnen se yon moun yo Gon yon kontèks mondyal ke nap viv e ki pa rete san enplikasyon sou peyi nou, se lè zangrè. Sa se vre ke nou diskite avèk le gouvèneman pou nou wè kòman nou kapab anreye pwoblèm angrè a paske angrè a li kòmanse nan kad pwogram ki te gen avan yo e nou te genyen de sibvansyon Pou angrè chimik yo ke moun yo le pli souvan yo itilize nan pasèl diri yo. Paske la ou pa ka jan tè yo ye, jan yo deja epwize, ou prèsk, m prèske sur ke ou pa ka fè kilti diri a san ke w pa itilize fètilizan chimik yo. Donk nou ap travay avèk, nou poze pwoblèm nan. avèk le gouvèneman pou wè kòman nou kapab mete sou mache a oubyen ede mete sou mache a jwenn yon sibvansyon pou diminye kou angrè a aktyèlman ki trè elve e ki reprezante yon bòn pati de depans pou moun nan rive fè 2 pasèl de riz. Mesye le ministre, anfèt. Bon, petèt ke se de bagay ke w kouran, paske gen de moun ki, pandan 1 an, pa vrèman rive sène aksyon ke Ministè de l'Agriculture ap poze. Se petèt ke yo menm ki pa byen enfòme, e, oubyen kominikasyon o nivo Ministè lan pa bay enfòmasyon yo, oubyen. Se paske pa gen gran choz ki fèt, paske pwoblèm yo anpil. Men ou menm, ou sot di l nan debi emisyon an, eksperyans ou fè nan ong ak nan leta a, ou panse ke ou gen yon bagay ou ka pote an plis anndan agrikilti, nan politik agrikòl ke w genyen depi ennan anndan gouvèneman an, si w t ap evalye w, pousantaj la nan aksyon ke w poze, nan jan w ap egzekite, nan travay ke w ap fè, nan ki nivo w ye, Mesye le Ministre? Bon, la ou poze yon kesyon ki yon jan difisil, men, avan mwen reponn, si mwen ta ap evalye tèt mwen, ki kote mwen ta ap mete, ki kote mwen ta ap ye, te m di ou, non sèlman Ministè de lagrikilti, li genyen, jan m te di ou talè a, yon wol pou l kreye, fè manje, Pou fè, pou eseye ede pou nan pwodiksyon an, oubyen pwodui manje pou bay popilasyon an. Men nou gen lòt wòl, se kreye yon atmosfè pou aktè yo ka evolye. Atmosfè pou aktè yo ka evolye, pa egzanp, gen plizyè aktè, nou konnen agrikilti la, li jwenn bourad plizyè kote, de finansman. Donk. Travay sa a tou son travay ki ase enteresan ke petèt nou menm nou eseye fasilite pou l fèt e ki pèmèt ke menm si se pa reyalizasyon ministè a a san pou san oubyen se pa yon envestisman ki fèt finansyèman a san pou san, Men atmosfè sa le fè ke nou nou ede ke li kreye ebyen sa fò nou ta mete l tou nan kad travay kap reyalize yo. Epi gen lòt aksyon se ke se ke nou pèmèt ke debandad ki ta kapab genyen sou teren an pa egzanp ou konnen gen plizyè aktè Fòk ou fon distribisyon spasyal, pèmèt yon distribisyon pat spasyal de tout aktè yo, de tèl sòt ke aksyon ke y ap fè yo kapab devlope, deplwaye de sinèji, epi se sinèji sa k apral pèmèt ke plantè a oubyen kominote ki pral resevwa swa de oubyen twa pwojè, aktivite de ou twa pwojè, ebyen l kapab resevwa, li kapab jwenn li. Donk, travay sa yo, moun k ap gade, li gen dwa di, yo pa wè yo. Men, dan nou toujou. Dan lespri nou, nou konnen yo la. Jisteman, se de. Dan lespri nou, nan. Dan le konkrè, yo gen dwa pa. Se de tra, se de travo ki ase enteresan pou sektè a. Paske si yo pa fèt, ebyen, le peu de rezilta ki genyen nan sektè a, ou te gen dwa pa t jwenn li. Paske jiskaprezan, ke w vle ou pa vle, agrikilti la, menm si l sou degraba. Li pèmèt ke 45 pousan popilasyon an, li ka alimante l ka ant 35 e 45 pousan popilasyon an jwenn manje lokal. An Ayiti? Wi. An depi de tou. Agrikulti. Sa vle di, men, peyi a ta fini. Non, kòm si, non, paske m ap gade pou m wè. Gen apeprè 45 pousan manje ke moun ap manje se nan peyi a l fèt. Men lè w gade yon komin marechè tankou Kenskòf e Obleyon, gen anpil chou, tomat eksetera. Se vrèman, pwawo se an grann kantite. Menm mwen m te etone yon lè, se de bagay masif. Dèfwa lè w ap gade rekòlt pwawo, chou e tomat. Men Ministè de l'Agriculture yo kouran? Evidamman ke wi. Oh! Bon! Bon! Se posib. Se jisteman se sa m ap di w la. Se posib. Non, se paske, paske ou konn sa k rive? Reyalite n ap viv jodi an, li tankou yon reyalite, nan benyen pa gen kache lonbrit. Sa vle di, sa pèp ayisyen ap viv la, kesyon grangou an. E, le pire, petèt ou pral di nou ki sa k koz sa, paske ou menm ou vini pandan ennan, e se yon bagay ki petèt te la deja, sa vle di ke se pa ou menm, se pa sou ou petèt li pral egziste. E ke ministè de lagrikilti, malerezman, Misyon premye a nan selon jan yo esplike n la, se kòmsi, ann ta di, pandan ennan, Ministè de l'Agriculture, le ministre, akonpanye de ekip ki avè l la, akoz de kontrent sa yo, pa rive travay pou reyalize misyon premye a lan ki se bay moun yo manje. Men gen pwoblèm ki eksplike sa. Men gen de chak gouvèneman ki monte, m pa konnen gen yon ansanm de gwo palto ki kreye yon ansanm de, kòman m ta di sa? Ou tande nèg lan, li nan poul, li nan, bon m pa pral di ze pou moun pa tou wè kiyès ki nan ze paske misye se senatè ke li ye. Mentnan gen yon ansanm de moun nan peyi an ki vin milyonè paske finansman Bank Mondyal ak bid bay yo, Ke yo bay sipò, pa egzanp, nan ministè a, nou genyen, nou genyen de, de enstitisyon, de antrepriz ki benefisye fon, fon ki soti nan bib, pa egzanp, swa pou yo fè, pa egzanp, m pa vle site non, men m konnen gen yon antrepriz ki te ap fè plantasyon pit nan, nan zòn Nòdès la, gen lòt antrepriz ki fè lòt aktivite ki benefisye de fon men se pa fon se pa nan kad pwojè se pa nan kad pwojè ki finanse e ki al jwenn peti agrikiltè yo paske an prensip klimatik yo ap jwe sou li, donk fòk ou degaje w, fòk moun ki nan agrikilti a devlope entelijans li pou l konnen kòman tèl ou tèl, lè l ap fè agrikilti, kòman kilti sa yo l ap pral fè a, yo kapab reziste a aleya klimatik yo. Donk, sa vle di, se sistèm sa yo, se konsa nou menm nou eseye devlope, oryante fon. ki vin nan o nivo sa yo, vè yon agrikilti rezilyant se ti agrikiltè, ti plantè jiska prezan. Men sesi nanpèch pa ke si gen yon antreprenè ki nan zòn nan ke li vle devlope yon tip dagrikilti ki kapab rann moun yo sèvis, nou rann li. Pa egzanp, mwen menm, lè nou vini, lè nou rive la, nou gen yon Gen de traktè agrikòl ke ki konn distribye. Men tout moun konnen ki jan traktè yo distribye, kòman, ki kote y ale. Ti peyizan l pa genyen, menm si yon traktè li ta benefisye li, men li pa kapab antreteni l. Nou menm nan Gonlè epi se ti pe, se pi de pre, se jan itilizasyon traktè a, jan l ap fèt la, l pa fèt byen. Donk nou menm nou panse ke si gen yon, yon. de gwo sèvis paske agrikilti la li dwe oryante vè yon agrikilti de sèvis. Si gen yon gwoup oubyen yon antreprenè ki deside pa egzanp nan Latibonit li wè li kapab gen 5 ou Sistraktè, liv, pou l vann sèvis sibvansyone a pri abòdab pou popilasyon an, m ta prefere ankouraje l olye mwen menm m al distribye yon traktè bay yon ti. Se li gen de volè, se yon sèl kesyon. De volè. 1. Kòm agwonòm, mentnan, pou moun k ap tande ou, agwonòm parèy ou ki etidye nan fakilte an, de moun k ap travay o nivo di ministè de lagrikilti, e kisa. yo kapab kenbe si demen e gouvèneman an chanje ou pa minis agrikilti ankò e ke nan ministè sa a anprent ou kòm anprent sa se te minis Charlot e ke men sa l fè nan ministè lan e etan done ke nou nan van de negosyasyon. Selon ou menm, eske ou panse gon nonb dane ke on ministre ta dwe gen pou l kreye on stabilite nan misyon konkrèt e reyèl? Ok, trè byen. Mèsi pou kesyon sa paske. Se yon kesyon ki trè enpòtan dan le sans ke depi mwen. Nan ministè a, nou te travay sou yon plan estratejik. Te gen 10 aksyon fa ladan li pou nou te kapab reyoryante l, men se pa yon travay ki osi fasil jan w di a nan sans ke Pil rezistans e genyen e an dotre tèm se pa yon travay ki fasil byen ke ou bezwen apò tout moun, tout kad yo, tout teknisyen yo pou nou kapab reyèlman pran yon desizyon avèk lagrikilti di peyi ki reprezante manman vant tout moun, tout ayisyen. pou nou travay men mentnan sa m ta kapab di nan jan ou poze kesyon an se ke nou devlope de pwen stratejik jan m sot di a Youn nan pwen estratejik yo se te travay avèk, eseye remete ministè a, regade estrikti, paske pou bay, pou ministè a fonksyone byen, e pou bay yon elan a agrikilti la, fò ke sèvis yo, lè direksyon, Les directions techniques, les unités techniques ki anndan ministè a, paske ministè a, si m ap gade estrikti li, li rantre, li pa depan, li pa soti nan estrikti lòt ministè yo, men an fèt, w ap wè ke nou gen le minis e son kabinè, answit nou gen la direksyon jeneral. jeneral e lè direksyon teknik, lè direksyon teknik e inite teknik, paske se yon ministè teknik ke li ye. Answit, nou genyen lè direksyon departemantal, y'en a 10. Se yon sèvis de pwoksimite, se yo menm menm k ap pral travay avèk plantè a, se yo menm ki pou fè fòmasyon, se yo menm ki pou bay yon kòm si yon konsèy teknik, èske w konprann? Donk sa vle di ke sa nou di, èske sèvis sa nou te fè yon evalyasyon de sèvis, sitou lè direksyon teknik e lè zinite teknik. gen pwoblèm ladan yo, se sa k fè le gouvèneman te mande, mande nou aktyèlman n ap travay sou sa yo rele pou yon revizyon de lwa òganik ministè a. Lwa òganik la, l ap pèmèt nou rekonpoze, restriktire ministè a. Èske nou bezwen tout direksyon? Paske pa bliye, dan le tan, sa k pase, se ke, jan w sot di talè a, ou gen dwa wè, Te gen yon minis ki te la, epi selon lè bezwen ke li te estime, li kreye yon inite. Men inite a, se yon direktè li te bezwen mete, li mete l. Donk sa vin fè ke gen yon ansanm de direksyon, yon ansanm d'inite ke nou menm nou estime pou le moman ki reprezante de chaj pou leta e se pa ke sèvis la vin pi potab. Donk, nou antre, nou gen yon travay la de restriktirasyon, paske te gen, nou te gen yon apui de yon enstitisyon entènasyonal ki te bay yon, sa nou te rele refòm de leta, ki ta pèmèt ke ministè a te kapab refòme, nou te restriktire l. Donk, travay sa n ap fè l, e n ap revize l la pou nou kapab fè lwa òganik la soti. Donk, sa a m panse se yon travay Nap kite l, ke nou la ke nou pa la, nap kite l kòm yon aki pou ministè a, paske fòk li lap pèmèt ke ministè a repran elan ni pou nou kapab al pote sèvis nou bay la kominote, les communautés paysannes. Mentnan, pou kad agwonòm oubyen otre kad kap tande nou, konsèy nap ba yo la, oubyen sa nou ta kapab di yo, sè ke. Yo nan yon ministè ki rele ministè de l'agrikilti, nòmalman yo apateni a li, yo dwe travay pou kapab pòte amelyorasyon pou ministè sa, sèvis yo fonksyonèl pou bay kominote yo ki nan le gran bezwen, kominote peyizàn nan pou kapab jwenn sèvis ke yo bezwen. ke yo bezwen bay li delivre a e moun yo bezwen sèvis la fòk yo jwenn li donk m ta m tap mande yo tout moun an nou wè si nou kapab mete men pou nou vanse pou nou kapab vrèman tach pa nou travay pa nou gen pou nou fè a pou nou fè l e ke pou ministè a kapab vanse. Trè byen, donk menm si m pa m pa twò rijid paske nou konnen ke nou pral pase nan dezyèm faz antrevi an, gen de bagay ou te ou te gen dwa estime ke ou vle di, wap wap ou gen tan devan ou pou w kab toujou di l. Metan m pral travèse jwenn madam la ministre ki li menm selon anpil moun gen li gen obligasyon pou l kite anprent li nan ministè sa a puiske la culture donk li metrize domèn nan E se yon ekriven ke l ye. M pa konnen si l deja kòmanse yon pledwari pou moun respekte ekriven an Ayiti, sispann bay sibvansyon a de moun ki p ap regle anyen. Bon, militan yo fò t manje tou, men kanmenm moun k ap reflechi yo fò yo jwenn tou. M pa konnen si gen yon pledwari ou kòmanse deja. E gen yon ansanb de atis, èske ou panse avè yo? E pou pou komemore yo pou travay ke yo te fè genyen ki mouri genyen ki prezan egzanp gon atis ki prezan choubou toujou prezan li vivan men eske ministè lan okouran de jan lap viv eske yo panse avèl madam la minis yon atansyon patikilyè avèk choubou ki nan peyi an kap viv nan peyi an nan kondisyon ke tout moun konnen an. Donk ministè de la culture jan yo panse avèk yon politisyen ke yo kab sibvansyone l m panse Shoubou ka gen yon atansyon soutni e GPPC gen yon sigestyon pou ou madam la ministre eske ou kapab òganize yon konkou e ke yo rele l prix Azor e Azor tanbouineur e eske ou panse avèk sa e anfèt Konkrètman, menm kesyon sa vin pou Madam Emmelie, vwa santi bon jan moun yo rele l lan, ki sa l ap kite nan ministè la ki ap fè ke anpil moun ka di Madam Emmelie Prophète te pase la a, men sa l kite pou nou? Mèsi pou kesyon an. E mwen menm, n ap kite anpil bagay nan ministè kilti. Paske dè le depa nou di n ap fè de bagay ki striktiran. E se poutèt sa, chak sa. Nou fè yon fèy de wout, nou fè yon fèy de wout pou ministè kilti pou nou di men ki sa n ap fè pou se pa lè maten lè nou rive n ap di maten an ki sa nou pral fè nan ministè a. Donk nan fèy de wout sa a nou ki n ap kite a e gen yon pakèt de bagay estriktiran nou fè. Tout sa n ap fè nou ekri l lè nou rive pou lè nou fin fè kalandriye dè komemorasyon e dè selebrasyon nou fè yon dokiman ki akonpanye E Calendrier des commémorations et des célébrations kote nou di chak ane le 15 desanm au plus tard fò kalandriye sa a li deja pare e nou ekri l e nou panse se yon bagay ekstrèmman estriktiran ke nenpòt ki moun k ap vini apre nou dwe kenbe paske li ekstrèmman enpòtan pou leta gen yon gid pou di men kisa leta ap komemore kisa leta ap selebre Sou yon ane, li ekstrèmman enpòtan. Nou tou fè dè, nou kite dè dokiman pa rapò a kesyon e, e, e, e, e siyen avèk asosyasyon yo paske nou panse ke li, e nou dwe ankouraje sa yo rele yon mayaj kiltirèl. Sètadi pou leta envesti nan dè asosyasyon ki pou kreye mayaj kiltirèl sa a ki pou di ok nou nan, nou gen 3 komin ki pwòch, poukisa youn pa fè yon twoup de dans, youn pa fè yon twoup de mizik, Youn pa fè yon twoup de teyat epi yo pataje e ti strikti kiltirèl sa yo. Donk, tou sa, nou ekri l, nou di, n ap kite de bagay ki estrèm, ki striktiran. Nou fè tou nan ministè kilti, e m t ap tande kolèg mwen Bredy Charlot talè a sou dezinite ki kreye. Nou menm nou pa kreye yon inite patikilyè pou nou fè yon seri de bagay, men nou rasanble de moun ki te deja nan ministè a, pou nou kreye 2 lòt strikti ki pèmèt ministè a ale pi lwen. Pa egzanp, nou kreye yon Bureau des commémorations et des célébrations. Sètadi, se biwo sa a ki reflechi chak jou, ki chak jou devwa yo se gade kalandriye a epi gade ki dat k ap vini, ki sa n ap fè pou nou pataje dat sa a. E demen si nou gade kont rezo sosyo ministè kilti pa egzanp, n ap. Nap wè demen nap jodia nap pale jodia nou nap pale de gonayiv paske jodia se fèt fondasyon vil gonayiv nou pale de gonayiv paske nou panse tout kote nan peyi a bezwen konnen men kisa kap Pase Gonayiv, men ki istwa ki. Jenerasyon an e menm moun ki pi gran yo dwe konnen gon moun ki rele Philomé Aubin paske. Son plastisyen ekstrèmman enpòtan ki make kesyon ar plastik, kesyon penti an Ayiti. Donk se de bagay nou estime ki striktiran, ki. ke nou fè pou nou kite pou ministè kilti e anvan fen ane a nou espere tou fè mete tout lide sa yo sou yon papye fè yon sòt de pitit politik piblik pou ministè kilti. Parce que les nous dit année ça, c'est année de la belle amour humaine. n'a pas parlé de partage du savoir, cohésion nationale, humanisme, éducation citoyenne, protection du patrimoine, protection au-delà de l'année. Hein. Et c'est ça que fait, Chak ane, apati de ane sa a, ba ane a yon idantite estetik, fè l tounen yon pwogram politik, kote tout gran tèm sa yo, ki se de tèm ki fondamanto nan vi, nan pou nou viv ann Ayiti jodi a, pou nou rekòmanse, pou nou ba yo dot fòm, dot fò. politik sa ke n ap ekri, ke n ap kite, e. E talè a m pale de kapasite de miz an sèn de Leta. Leta, se de la miz an sèn. Leta, Leta dwa, Leta dwe voye yon li, yon imaj, Leta dwe grandyoz, pa nan lajan l ap. depanse, men jan li konsevwa pou prezidan Jovenel Moïse la, te gen yon respè, te gen yon bagay ki panse, te gen yon bagay ki senarize. Donk, Leta dwe retounen konsa, paske gen yon epòk li te gen Plis efò k te fèt lè Leta ap parèt. Donk, yon moun k ap vin apre m kòm minis kilti, li pa ka rejte lefètke nou di, ke nou ekri yon kote, lè Leta ap fè yon bagay, fò l byen pase. Fòk gen yon mizansèn, fòk gen yon senarizasyon. Se respè pou Leta, paske Leta a gran, Leta a se yon egzanp li ye. Lè yon moun vle fè pati de Leta, gen yon jan pou ye, gen yon fòm degzanplarite. ki pou egziste lè li lè n ap pale de leta donk lè n ap pale lè nou di le ministère de la culture c'est le ministère du sens nou byen konn sa n ap di fòk se yon ministè ki bay sans nan yon bann bagay ki ka parèt flou men ki se de bagay konkrè nan lavi yon popilasyon nan lavi moun lè nou di leta se pi gran finansè de la culture se vre leta finanse kilti nan tout jan, leta finanse e de moun ki pral fè de ki pral fè de de de de reprezantasyon a letranje, leta ayisyen tout kote e leta ayisyen atravè ministè kilti atravè yon bann lòt ministè ede de kreyatè ayisyen m pap site de non men jodi a mwen menm kap pale avèw la pa pli ta ke la semèn dènyè m mande premye minis lan yon otorizasyon paske de fwa ou pa gen kòb la pou ede yon atis ayisyen ki gen yon pwoblèm. ki an Frans, k ap fè l swanye. Yo pote yon lòt dosye ban mwen, men, menm jan nan Biwo Ayisyen di Dwa Dotè, lè yon moun estime ke yo vyole dwa l kòm otè, gon, gon, fò l depoze yon men kourant, fò l sezi Leta a, ki kan kon tribinal. Lè yon moun, lè yon, yon atis ayisyen, e, e Gary pale de Shoubou, Shoubou gen anpil merit, Shoubou se, se yon ikon. Donk, Shoubou poko janm sezi Ministè Kilti. Paske tèlman gen moun, nou tèlman gen atis ki an difikilte paske sistèm nan pa òganize, pa genyen de kotizasyon ki fè ke atis sa yo gon retrèt. Sa vle di menm pwoblèm retrèt la an jeneral e an patikilye, li poze an Ayiti. Paske nou pa kab finanse yon sistèm de retrèt. E kòm atis yo, yo pa kotize. Yo te travay lontan e aletranje eksetera. Donk fòk gen yon demand ki pou fèt o nivo de ministè kilti. Sa vle di m pa ka deside kòm minis epi m panse a yon atis epi m di m ap bay atis sa yon èd. Li p ap pase. Donk fò atis la si li fò l apwoche ministè kilti e an jeneral an jeneral. Kèlkeswa sibvansyon an, li oblije mande, li oblije fè yon demann. Men, men, men, men, men, minis, sa k pase anfèt, nan entwodiksyon lan ou te pale de yon lòt volè ke akote de tout de la transvèsalite di ministè de la kilti e de la kominikasyon, li gen yon volè tou pou l kominike, enfòme, ou si ta vle, yon volè enfòmatif. Enfòme popilasyon de reyalizasyon gouvèneman, de sa gouvèneman ap fè, travay l ap fè. Men. M santi volè sa li kazi inegzistan pou m pa di l pa egziste ditou. Kès ki sè pase an fèt? An fèt nou enfòme, nou enfòme popilasyon an e de sa k ap pase, dè evènman eksetera e pou n ale nan fondamantal kesyon an plis e se sa k fè semèn sa a gon toune dè medya ke responsab diferan sektè yo ap fèt. Ministè lakesyon de lenfòmasyon. L'information c'est un c'est un premier niveau c'est-à-dire minis Brady ap fon evenman nan ministè agrikilti, ministè kilti ak kominikasyon ap kominike sou evenman an an patikilye c'est-à-dire gon distribisyon angrè oubyen gon desizyon kap pran sou travay li, sou travay ministè agrikilti. Men fò nou tande minis yo lè e pou nou pa konnen plis ki sa k ap pase nan nivo ministè ministè yo. Jan enfòmasyon òganize jodi a e se tan mye, se tan mye anpil moun kominike sou yon bann kesyon, anpil moun pale tou atò sou yon bann kesyon ke yo pa metrize. ke yo pa metrize, paske ministè, anfèt, ministè kominikasyon, se pa yon ministè de la pwopagand, se yon ministè ki la pou l bay de zenfòmasyon avere, de zenfòmasyon reyèl sou yon sèten nonb de sijè. E minis yo toujou disponib tou pou pale avèk jounalis yo. Donk, gen yon pàn, men pàn nan pa o nivo de ministè de la kominikasyon, piske jounalis yo, yo menm tou yo pa apwoche Ministè, ministè yo. Donk gen yon konfizyon souvan ant lenfòmasyon e le skandal. Sètadi pou yo wè, sa vle di gon enfòmasyon k ap sòti, tèl ministè fè de chèk sou non de tèl gwoup eksetera. San moun nan pa reyalize ke se travay ministè sa a pou ke l ap fè pou redistribye de lajan ki kolekte. te nan komin sa kote chèk yo sòti donk gen yon tèl anvi de skandal yon tèl anvi dopwòbr yon tèl kous a la mechanste ke dèfwa enfòmasyon an li nwaye li nwaye e e gen anpil karikati tou gen anpil karikati sètadi moun yo pa vle ale jiskobou de la fraz Sètadi se de premye mo nan fraz la ki enterese l, yo fè yon ti videyo, yo karikatire. Se dwa yo e medya sosyo yo si yo pèmèt sa, yo pèmèt de lòt bagay tou. E se sa k fè Ministè Kilti ak Kominikasyon fè chwa anpil kominike atravè lè medya sosyo paske li mwen chè deja, li pèmèt ou atenn plis moun e nou sponsorize an jeneral sa ki fèt nan ministè yo, ki sa responsab politik yo di, de tèl sòt ke tout moun konnen ki sa k ap pase nan sektè yo. E sitiyasyon politik la, li se sa l ye jodi a, mwen menm mwen swete li amelyore. Donk gen yon sòt de, de, de, tout gen de enfòmasyon esansyèl ki nwaye. o pwofi de lòt enfòmasyon. M p ap di yo segondè ni akseswa paske yo enpòtan tou. Men la rès la, èske se pwoblèm estratejik o nivo di gouvèneman? Piske jisteman si gen yon enfòmasyon esansyèl, mwen panse fòk gen yon fòm, fòk gen de estrateji kominikasyonèl ke gouvèneman li menm li itilize ki kab pèmèt ke popilasyon enfòme de sa l ap fè ki bon. et, ministre c'est là bah, il n'y a, y a pas un problème de stratégie il y a une stratégie il y a une stratégie puisque toute action gouvernementale est au public et au publié de manière systématique mhm. soit à travers des notes de presse soit à travers les médias sociaux ou bien les médias de service public mhm. parce mhm. que et de plus et pour un paquet de raisons médias de service public yo, yo en fait gagner une sorte de, de c'est normal Gen yon pataj paske seleksyon ta di mwen menm map tande scoop FM pou tèl rezon map tande majik F pou tèl rezon map tande tèl lòt radyo pou tèl lòt rezon donk li segmante donk men an jeneral. jeneral, lè yon moun bezwen yon enfòmasyon, li jwenn li. E nou bay tout enfòmasyon ki pou bay sou aksyon gouvènemantal. E chak jou gen de desizyon k ap pran pou enfòmasyon sa yo li pou enfòmasyon sa amelyore. Resamman an konsèy dè minis nou deside ke apre chak konsèy dè minis genyen yon e se poutèt sa se poutèt sa si w ap swiv medya piblik yo gen de enfòmasyon ki repetitiv se ta gen de kesyon n ap. kominike sou yo paske leta premye chwa leta nan tout peyi se kominike atravè de medya de sèvis piblik si w ap gade televizyon nasyonal e tout moun ki gade televizyon nasyonal w ap wè de enfòmasyon ki kont anpil de fèt ke gen de pwoblèm denèji nan peyi a ke moun ki gen kouran a 8 è di maten li pa genyen a 10 è di swa. Donk se poutèt sa enfòmasyon yo souvan yo repetitif. Tele nasyonal kouvri yon bòn pati nan peyi a, televizyon nasyonal fè avèk radyo nasyonal tou. Yo fè anpil efò pou. ou kouvri yon bòn pati nan peyi pap janm pafè. Sètadi jodi a pa gwo pou nou di tèl enstitisyon prive oubyen. Piblik nou ka ba l yon sèvis a san pou san nan peyi a. Sètadi nou la depi 12 mwa avèk anpil bòn fwa, anpil enèji, anpil. Anpil bòn volonte pou kesyon an amelyore nan yon klima ki ekstrèmman difisil, ekstrèmman deletè, kote tout moun a kouto tire, tout moun fache, men nou pap janm rive, di mwen se pa ak ou. Sa vle di gon gwo yon pakèt efò kap fèt pou paran sa a li rete vivan nan yon kontèks ki konplike kote se yon park ki abite, anpil moun pa vle di yon patrimwàn mondyal men gen yon efò okotidyen kap fèt sa vle di menm si gen de kote ou ye ou pa. pa pèsevwa efò a men gen anpil moun ki santi efò a sètadi nan ministè kilti ou pa ka pa santi ou pa ka pa santi efò a e se pa yon brasaj dè se yon bagay estriktiran k ap fèt la sètadi yon idantite estetik e de chwa politik. Année de la belle amour humaine nan se yon pwogram gouvènemantal politik li ye. Sètadi n ap fè anpil edikasyon sitwayèn, n ap kominike sou de kesyon ki gen rapò avèk la koyezyon nasyonal. Odela de diferans ke nou ka genyen nan peyi a youn a lòt, de diferans politik, paske lè nou di demokrasi, demokrasi gon jan pou ye, lè w repibliken, gon jan pou ye, e